Bonjou bonswa sa depan de lè ke wap gad videyo sa Byenveni sou chanèl la sa fè anpil tan ke nou pa pibliye de choz sou chanèl la Jodi a nou vin la pou nou pale de trading crypto ok trading crypto gen moun ki kòmsi envesti nan crypto monè byen ke envesti nan crypto monè se trading tou men Ou ka pa deside envesti nan crypto a sou yon platfòm kèlkonk, kèlkeswa Binance, oubyen kèk wallet kèlkonk, men ou ka deside trade crypto a tou. Sa vle di, analize mache crypto wap analize an, epi trade, kòmsi mize kòb ou, oubyen tranzije sou mache crypto ke ou vle trade sou li a, ok? La a m pral prezante nou yon platfòm de trading crypto Platfòm sa se platfòm kote ou ka trade crypto. Si ou menm ou vle trade crypto, ou ka trade li sou platfòm sa. Platfòm sa se yon platfòm sa rele Prime Xbert. Ok. Prime Xbert. Ok. Prime Xbert se kon a platfòm nan rele. E m pral fon ti pale de platfòm nan. E platfòm iPrime XBT an li fonde an 2018. Li bay itilizatè yo posibilite pou yo trade an pil mache. Men li trè rebite pou konsènan mache kripto an. Se yon platfòm de trading ki prezante an efè de levye ki vreman high. e ou rezève l avèk lè tyele a geri konsyan di fonksyonman di de tyele. Avan ke ou al tyele da kripto sou Primebit ti ou sipoze konnen le risk, le nivo de risk e a ki jan ou al tyele tout sa ou, ou sipoze gen yon bon konesans nan zafè tyele, nan zafè analiz mache. Paske envestisman de lè kripto monè son riske. Ok. La, platfòm de trading Prime XPT a li menm, li gen yon efè de leve ki ale de 100 a 1000. avèk yon pakèt enstriman ki yo jwenn nan forex, kripto monè e lòt endis bousye avèk matyè premyè yo tankou lò, gaz, sa yo rele petwòl lan, etc. E yo di la attention, le trading à effet de levier n'est pas à prendre à la légère. Les gains tout comme les pertes peuvent être conséquents. Je vous recommande dans un premier temps de prendre conscience de leur fonctionnement et surtout de connaître les risques euh, qui leur sont associés. pou nou kòmanse a trade crypto. Ok, kòman nou bal demare pou nou en trade ou bien a e kòmanse ouvri yon kont nan xbet. Prime xbet. Ok, nap gade yon deskripsyon videyo sa nap wè link la. Nap gade yon deskripsyon videyo sa nap wè link la. Nap klike sou link la e nap enskri. Nan enskri psyon ap mande yon adres email. y ap mande yon modepas, y ap y ap mande ki nan ki peyi w ap viv, w ap rete Ayiti, w ap pran kòd 509 la epi w ap met nimewo telefòn ou la, w ap asepte lè kondisyon ditilizasyon de la politik de konfidansyalite epi w ap enskri. E kou w fin enskri, w ap sekirize kont ou an. avèk yon modepas. E yo di aplikasyon Xpert lan li disponib sou Android, sou Play Store, li disponib sou Apple Store ki se pou moun ki gen iPhone yo. Men m pa konseye nou use li sou telefon paske entèfas la pa vreman nan avantaj nou. Menm sou tablet tou se laptop pou n ka gen yon bon itilizasyon de platform de trading sa. Ok. La. Ou ka kòm si sekurize platfòm ou avèk otentifikasyon Google. Tout sa yo. Pou kripto moun yo, li gen yon efè de levye jiska 100. Etc. So, la m pral pase nan etap fondamantal la kote ke m ta dwe moutre nou koman pou nou ouvri kont lan nan XBT. Pou nou ouvri kont lan nan XBT, nap klike nan deskripsyon video sa, nap wè link lan, nap kreye kont lan sou li. Ok. M pral montre nou kòman l fonksyone. Yon fwa ke nou rive sou XBT, n ap wè platfòm nan reprezante konsa. Yon fwa nou klike sou deskripsyon, nan deskripsyon videyo nan ap wè link lan, yon fwa nou klike sou li, l ap parèt konsa devan nou. N ap wè trade cryptocurrencies. Ok. N ap klike nan pati anlè a. Pa egzanp, si nou pa tèlman alèz a angle, nou ka mete l sou franse la. An nou mete l sou franse. Nou, yo di kon a, le XPRIMEXBET, se platfòm de trading de nouvèl jenerasyon. So, la li sou franse. Pou n enskri, Yon fwa n klike sou deskripsyon videyo a, l ap ba nou yon entèfas konsa. N ap peze, m pa konseye nou al de aplikasyon an sou ni Play Store ni IOS paske pou telefòn nan li p ap nan avantaj nou. Itilize konpitè nou. N ap peze s'inscrire. Men kòm mwen te gen yon kont, m pa peze, ok, bon m fè demach la pou nou. Nap peze, nap mete email nou la, nap fè tout bagay nou epi nap enskri, yap voye konfimasyon pa email pou nou, nap antre kòd la epi nap enskri, menm kòm te kon kont deja m pap enskri la, m pral just konekte ok, m pral just konekte eh, m fè koneksyon ok, fòm bat fè koneksyon, m pral nan pati la m pral konekte avèk kòd la. Une fwa ke ou ouvri yon kont nan Prime XBT, yap baw 50 dola bonis kòm bonis de byenveni. Sa yo rele welcome bonus. Yo di konsa, Make a deposit and start trading. Ou ka fè, ou ka kòmanse depoze sou platfòm nan pou kòmanse trading. Une fwa ke ou fè depo an, yap baw 50 dola bonis de byenveni. E lè w ouvè kont lan, pi kòt tann 6 jou. Si w poko gen kòb, kont lan, kòb la prè pou kòmanse trade sou li, w pa bezwen ouvè l. Tann gen kòb la prè. Paske gen yon miniteur k ap kontwole la. Si 6 jou pase, ou pa fè depo a, ou pap gen bonis lan ankò. Une fwa ke w ouvè kont lan, anvan 6 jou pase, ou sipoze fè deposit lan pou yo ka, pou w ka jwenn 50 dola bonis lan. Ok. Lè sa w ap depoze, w ap peze deposit. Sign up and start app. Apre sa yo ofri nou lòt pati ankò ki se copy trading. Ki sa copy trading nan? Copy trading nan se ou menm ki